Byenvini sou chanèl Bondetay TV Nan videyo jodi mwen pral eksplike ou ki fason ou kapab gen 1000 abone ou menm ki gen yon chanèl YouTube ki poko janm ka avanse ou menm ki gen yon chanèl YouTube tou ki gentan gen moun ladan but chanèl lan tou rete la l pa janm ko avanse malgre ke ou fè yon pakèt videyo mete sou li but moun yo still ap gade men moun yo pa abòne avèk chanèl lan m pral eksplike w tankou poukisa moun yo ka pa abòne avèk chanèl lan e mwen pral montre w tankou ki taktik pou fè si tout fwa ke moun gade videyo e y ap tou abòne avèk chanèl pou lan rete gade videyo sa a jiska lafen Paske l ap itil ou paske mwen gen yon pakèt detay mwen pral eksplike kijan pou ka fè moun vini nan chanèl ou menm si ke ou gentan gen 1000 moun deja menm si ke ou gentan gen 20000 moun but li pa janm ka moute ankò m pral montre w tankou taktik si tou fwa ou ta vle moun yo tou abòne avè w otomatik san ke ou pa menm tankou fè yon pakèt bagay tankou pale di moun yo hey abòne avèk chanèl lan but taktik sa ap tou fè moun yo abòne avèk chèn ou an san ke w pa menm mande yo. Rete gade videyo sa jiska la fen, si ke w pat ko abòne avèk chanèl lan nap tou envite w fè sa kounya pou w pa rate oken videyo ke nap poste nap tounen. Non pam se Larry Eli ou sou chanèl Boneda TV kote ke nou la pou nou ka ede w grandi enfliyans ou oubyen tou fòmew de tout sa ke ou pa konnen. Kijan yon moun kapab fè pou ka jwenn 1000 abòne oubyen ou ka jwenn 2000, 20000, 100000. Bagay la vrèman fasil tankou gen moun ki di yo ka achte abòne bon brèf sa m pral pote yon lòt videyo tankou poum ka eksplike eske eskel vrèman posib pou yon moun achte abòne e ki malè ki gen nan sa tou lè yon moun achte abòne e ki kote moun sa yo ap sòti e pa bliye abòne avèk chanèl lan pou pa rate video sa ke mwen pral pote an 1000 abòne tankou pou jwenn 1000 abòne 200 mil ou byen tou 100 mil tou li vrèman fasil an menm tou tou li vrèman pa fasil pou jwenn moun abòne majorite ayisyen panse lè yo gon chanèl youtube whatever vye video ke yo pran mete sou li moun pral abòne li pa fèt konsa defwa m konn gen tan epi m ap verifye kèk grenn chanèl moun Epi mwen wè ke chanèl yo vrèman gen low quality. Video sa a, se te yon fanatik ki te request li, se sak fè mwen vin pote l pou nou. 1000 abòne tankou pou ka fè yon moun abòne avèk chanèl ou, li vrèman fasil. Tankou se pa pede di moun nan, hey guys you know what, abòne avèk chanèl pa m nan. Non non. Tankou ou bezwen tankou kreye yon taktik ou byen tou ou ka kreye yon fason tankou pou moun yo jis abòne avè w otomatik. Paske kèk fwa, ann di kominote pa nou an vrèman. Egoyis. Ou gendwa gen yon chanèl la epi tou wal envite moun abòne avèl but lefèt ke yo wè ke wap fè 100 mil vyouz 200 mil vyouz epi yo vin pran sa pou yon gwo bagay paske moun nan pral panse ke wap fè yon pakèt lajan lefèt ke wap fè 100 mil vyouz lan 200 mil vyouz lan so moun sa a ki te vin abòne avèw lan li kapab dezabòne avèw paske se te ou menm ki te voyel al abòne but rezon kounya pou ka fè, tankou taktik pou ka fè si tout fwa ou ta vle moun abòne avèk chanèl ou. Ou gon chanèl YouTube pa sèlman pran vye video epi wap poste sou li ou pou panse moun pral abòne paske kounya moun yo vrèman gen spesifik koze ke yap chache sou YouTube paske pafwa moun nan konn soti travay epi kounya santi ke l fatige epi boom li rale remote control li oubyen tou l rale laptop li, telefòn li epi lal sou YouTube epi l tape kijan you know what kijan pou m ka fè tèl bagay epi lè moun nan vini Ke li wè gon moun kap fè sa but sa ke li like li renmen ou pa bezwen di moun nan tankou wap pede di nan video an subscribe abòne but moun nan le fèt ke wap kreye bon kalite bagay tankou wap kreye bon video ki pale de bon bagay kote ke moun nan ka aprann de li moun sa ou pa pral tankou bezwen di moun nan abòne moun nan ap tou abòne ansanm avèw otomatik paske li sispèk ke si li vin abòne avèw paske fason video ka video sa li vin prezante an. li vin konnen ke si ke li abòne next video ke ou pral pote an lap renmenn so pou fè moun abòne avèk chanèl ou pa sèlman tankou pran nenpòt video epi wap jis poste konsa konsa le fèt ke tankou jis paske ou wè yon lòt moun chanèl pa lap byen mache avèk nenpòt vye video ou pou menm ou sou panse ke ou pral fè menm jan tou wap pran nenpòt vye video non yon moun ki gon chanèl youtube ou tankou ou ta vle grandi yon bèl odyans ou te gon ou te gon spesifik bagay ke ou pale ou pa ka ou nan news ou nan rap kreyòl ou nan sesi sela ou nan non sa pa sa vreman pa bon ou dwe tankou rete nan yon sèl standa ki pou tankou whatever moun ki ki vin gade chanèl ou an moun ap gade yon videyo de videyo twa videyo kèt lap wè ke Video sa yo vreman aprann yon paket bagay kote ke li menm tou li pat menm konnen so lè konsa moun nan tou vin abone ansanm avw. Kounya rezon ki koz ke li ka vin difisil pou jwenn 1000 abone oubyen 2000 oubyen 300 mil whatever tankou fason ke ou vle moun yo vini an Se lè ke ou gen yon video epi tou nya ou pa gen bon sound la nan tok ou pa gen bon mikro ou byen mizik ke wap jwe an vreman pa a la mòd avèl chak grenn video ke wap poste ou dwe tankou si ke wap pale de manje e pa tout mizik ki ka ale avèk manje so ou dwe tankou chache mizik ki ale avèk sa ke wap pale whatever sa ke sijè ke wap pale nan yon video ou pa ka jis pran nenpòt mizik e pou jis mete l nan background sijè k ap pale de manje epitou mizik ke ou mete an li gen rapò avèk entèvyou so ou dwe tankou konnen kòman so lè moun nan vini nan chanèl paw lan li wè moun sa byen òganize ou pa pre moun nan ap jis renmen w otomatik san kou san ke ou pa di l anyen so lè moun sa vin abòne avèk chanèl ou an moun sa tankou pa pral dezabòne paske ou pat ou pat fòse moun nan se sa ke ou vin pwodwi an ki koz moun nan vin abòne paske Kominote pa nou an gran pakèt egoyis ladann so tankou mwen m sonje ke lè ke m tap fèk kòmanse m te di hey you know what abòne avèk chèn mwen an men ke m gon chènèl youtube so majorite moun ki te mwen te voye yo tout dezabòne so moun ki ki vin abòne se moun ke ki gade videyo yo epi yo yo renmen jan ke mwen travay lan epi yo tou abòne otomatik paske chak sa mwen kreye li toujou pote yon chanjman pou yo menm tankou moun nan gen dwa pat konn kòman pou l ka fè tèl tèl bagay so ou dwe tankou konn ki jan pou ka tankou ale nan sans pa w pou ka tankou grandi yon odyans ki ap otomatikman renmen w san ke w pa menm fè efò bòt lèk w ap pede di guys abòne an moun nan pral tankou abòne e pa avèk a menm bon kè a menm so moun nan gen dwa tankou abòne jodi Epi demen wap chache l avèk alimèt ou pa menm ka wèl menm so guys ou menm ki gon chanèl youtube ou tankou ou ta vle moun vini abòne avè w otomatik san ke w pa menm fòse ou dwe tankou chache kreye yon bon bagay sou chanèl sa chache kreye yon bon bagay tankou tit ke moun yo renmen kote ke moun yo vrèman enterese avèk li menm epi lè ke yo gade l so yap jwenn jòy ladan yap jwenn tankou konesans ladan so moun sa ap tou abòne ansanm avè w. Otomatik, so se pa se pa pou di ke son bagay ke ou pral jis rete boom epi majik pase epi ou gen 1000 abòne ou gen 2000 abòne. Se pou rezon ki koz ke mwen mete 1000 abòne se paske majorite ayisyen ki gen chanèl lè ke yo poko monetize premye sa ki yo bezwen se 1000 abòne pou yo ka gen monetizasyon an epi apre pou yo ka tankou fè 4000 è de tan ke youtube mande. So Se rezon sa, tankou ou menm ki gen yon chanèl ki gen 25 moun ladan, ki poko gen 100 moun, so ki sa ke ou ka fè, ou kapab tankou chachon, chachon taktik pou ka tankou gade ki sa ke moun yo renmen, epi ou menm menm kòmanse kreyel, menm si ke ou te gen 2 moun ki abòne avè w, but le fèt ke kalite ba, kalite sa ke ou menm wap fè yo, yo tankou si yon moun gade l, moun nan ka aprann de li, Yo moun sa ap tou abone ansanm avè w otomatik so mwen gen poum pote video ki gen rapò avèk eske ou ka achte abone oubyen eske l posib si tout fwa ke ou fèl kisak pral gen sou chanèl lan e kijan kijan youtube pral reyaji paske lè w achte abone moun sa yo se pa bon se pa bon moun yo moun epi sou ka nèg ki rete la pou wè kòmantè ap vini chak jou chak jou pil kòmantè. Video sa m panse ke si ke l te enterese w make sure ke ou abone avèk channel lan e pa bliye pataje l bay yon zanmi yon fanmi pou tout moun ka wè yon video konsa pa bliye abone abone avèk channel lan e like video an si tout fwa ke ou renmen ide sa so pa bliye mwen gen pou m pote next video ki pral eske ou ka achte abone si tout fwa ke ou achte l ki bagay ki ki gen ladan l lè ke ou achte l babay tout moun randevou a la pwochèn pou yon lòt video ankò gang gang.